Nou gen anpil ti enfòmasyon nou pote pou ou wi la, men se le tan di deba paske nou estime ke a chak fwa lè sa rive ebyen genyen dè santèn de moun poukwa pa dè milye ki ap tann pou kapab vin fè yon ti pale sou chanèl la, vin kòmante, vin lage sa k sou kè yo paske ben bagay yo grav nan peyi Dayiti e se la a nou kapab. Pale ansanm e ke pawòl nou pa pran lari paske isit la nou trè familye e tout moun kenbe sekrè pou moun. Alezi! Premye enfòmasyon nou gen devan nou la sè ke manm popilasyon nan lokalite Bodwen ki nan premye seksyon kominal Ba Kapouj, komin Jakmèl leve jwenn Salomon Jean 43 lane mouri maten an byen bonè jedi 10 fevriye 2022 an. Jij de pè sipleyan tribinal de pè. Jacmel Lafritz, palankè, ki te fè konsta legal kadav la, bay lòd leve l, mete l nan mòg annatandan lajistis ouvri yon ankèt pou kapab detèmine orijin krim lan, sa se konsa sa pase onivo de. Ebyen zòn sila tèt chaje. Mezanmi map gade sou foto a poum wè misye toutouni yo lagel yon kote la se kòmsi son nèg yo rale yo touye brèf genyen 2 foto ki ap sikile depi yè yè aprè midi kote ke ebyen genyen 2 tip ki yo menm mouri m ta kapab di figi yo gen anpil san se kòmsi se fizye yo ta fizye yo gen yon tip ki avèk yon mayo manch long wouj yon bout pantalon. Epi yon bout chòt anba pantalon an, gen youn ki avèk yon djin anpe blaze, epi ben tou de kouche sou do. Donk on a fait croire ke se ta 2 manm 400 Mawozo ki tonbe anba bal lapolis nan zòn Gantye aprè yo te fin fouye kèk machin ak kèk biznis nan zòn sila. Hum! Enfòmasyon yo anpil wi! Enfòmasyon yo anpil. Fò n di ke. Matisan toujou rete jann ye a. Pa bliye m di nou se le tan du deba. N ap debat ansanm paske mwen menm jodi a la m preske ba nou tan de pawòl. M vle ke pou anpil moun moute vin di ki sa k sou kè yo paske Ayiti a ebyen m ta kapab di l rive nan yon moman kote bagay la vrèman difisil. Tande byen. Depi a 8 è. 50 du maten, Sitiyasyon tansyon o nivo de Martissant. Des enfòmasyon rapòte ke nèg yo pran anpil kamyon marchandiz. M te pale de sa nan emisyon nou sot fè talè a. Kote ke zòn nan m ta kapab di li vrèman difisil. Men, jiskaprezan men. M ta kapab di m gen yon ti pwoblèm avèk anpil chofè ki ap anprunte zòn sila. Ki kontinye ap anprunte zòn sila. Eske le quotidien, menm si sa repoze nan zòn Martissant paske se la pou pase, e se la pou ale Carrefour, ebyen se la pou sòti, m ta kapab di pou ale Port-au-Prince tou. Men gen yon pwoblèm mezanmi. A chak fwa yo pale avè nou, nou pa vle tande. M ta renmen konnen ki moun, ki Sen Toma. ki toujou ap pase sou wout la. Paske a chak fwa yo di nou pa pase nou menm nou toujou ap pase. Eske nou konprann? Pa egzanp le fèt ke poko genyen mal ki rive nou, nou pran plezi ap pase sou wout la. Men kan gen yon bagay ki rive nou, nap di a, Matisan genlè se tout bon. Paske pou tout imaj wap gade yo, pou m ta kapab di fiziyad ki fèt, moun ki mouri, moun nan popilasyon sivil la ki mouri, chofè ki mouri, moun yo pran kamyon nan men yo, moun yo kidnape. Zòn sa a, mwen menm m ta nou m tap di se lè zòn sa a kòmsi tout bagay vin nòmal wi, m tap pase ladan l. Jou gon bagay ki rive m nan yon zòn mwen menm, m ta kapab di se lè zòn sa a nòmal oubyen lè l fè pousyè nèt pa gen moun ret ladan l ankò non. M tap pase nan zòn nan. Men, pèp ayisyen an mezanmi, m pa konnen petèt ke y ap chache kotidyen yo, y ap chache manje yo, ebyen Bagay la se konsa epi yo ekspoze vi yo. Brèf, kesyon Matisan, yon gwo pwen entèwogasyon. Tanpri souple, m ap mande nou pou nou kontinye gade kòman sa ap evolye nan Matisan paske bagay la rèd. Fò m di nou ke m pral vini sou dosye. Kwadèboukè a talè konsa, m gen yon gwo pwoblèm. Pwoblèm mwen genyen, m gen pwoblèm avèk dirijan peyi Dayiti yo. M gen yon nèg m ap pale avèk li, e ou wè, mwen menm avèk moun sa a nou debat anpil koze, anpil verite. M vle nou konprann ke nan peyi Dayiti n ap viv jounen jodi a la a, gen anpil bagay ki parèt tabou, nou rann yo tabou. Gen anpil. Pwoblèm ki parèt e kòm pwoblèm ki pa ka rezoud, se nou menm ki rann yo pa ka rezoud. Paske nou pa dyaloge, nou pa antre nan vif sijè a, nou pa negosye, epi sa rete la. Eske nou konnen sa k ap pase nan peyi a la, tankou Kwadèboukè, Matisan anpil lòt kote, se de bagay nèg te ka rezoud, li t ap rezoud, li retounen rezoud ankò. Men gen yon pwoblèm, se ke dirijan yo yo menm, yo pa vle rezoud ankenn pwoblèm peyi a ap fè fas. Mwa je le di. Lapolis prefere, m ta kapab di, itilize antèn. De nèg ki abite nan yon zòn, epi yo di yo men kote bandi ye. Epi lè bandi pran yo, bandi sakaje yo anba bal, par la swit. Se sa k fè m nan emisyon m te fè a, m di chak grenn jèn, fèt atansyon. Pa al pote tèt ou bay lapolis nan kesyon eclaireur paske depi bandi yo konnen w se ou kap mouri yap fini avèk ou nou wè jan yo te fizye yon ti jèn donk se pou m di nou ke kesyon lapolis lan se pa yon bagay ki rasurant paske jodi a la gen pwoblèm gen anpil pwoblèm nan peyi a e enstitisyon sa m panse ke son enstitisyon yo ta sipoze pase men ladann an pwofondè. Eske nou konnen a kote de anpil polisye ki ap fè jefò pou kapab rezoud yon seri de pwoblèm men gen lòt tou k ap dekòde wi. M pa anvi di nan ki sans pou m pa pi sal enstitisyon an ke jan n sal la men nou konnen gen anpil k ap dekòde. Brèf, fò m di nou ke gen yon nouvèl ki rive jwenn mwen la jodi a la ki sòti Sendomeng. Ebyen sa fè mal anpil paske se te an desanm, an desanm imigrasyon te lage kou kou wouj dèyè ayisyen. Ebyen jounen jodi a la le fèt ke map tande voice sa yo mezanmi sa bay anpil pwoblèm ann tande. Jodi a se jedi nan Blisa Oriental, otopista de San Isidro. Ajan imigrasyon arive tire yon ayisyen ki tap kouri pou imigrasyon, yon ajan imigrasyon rale zam li, li tire l. Lè yon lòt ayisyen vin pou pale, ajan imigrasyon yo di ayisyen an efase l la pou yo pa tire l tou. Yo pran ayisyen sa a, yo moute l nan machin, yo ale avè l. Depi maten an m te leve m pa t kos m pa t fè wout deyò m pa t soti se nan lekòl la m ye se youn nan motolit yo ki vin di m sa kounye a lè m soti m rive deyò a bagay la te gentan fin fèt lontan men se youn gen yon motolit ki gen tout enfòmasyon yo paske li menm li te vini pou l te pale yo te brake zam sou li tou yo te fè l ale epi yo voye ayisyen an nan machin yo ale ansanm avèk li Mwen te pale avèk Enjenyè Dales, li di m l ap fè Ayisyen an pale ansanm avèk li pou Ayisyen an ba l detay kòman sa pase. Mwen panse ke se yon ka ki pa fasil paske yo kase pye Ayisyen an epi yo voye l nan machin yo ale avè l. Nou pa konn kisa yo pral fè avè l. Sa merite gen moun k ap mennen envestigasyon pou yo konnen èske machin imigrasyon ap rive avèk yon moun nan imigrasyon avèk pye kase. Oswa èske yo pral lage sa nan yon lopital, oswa èske yo pral jete l yon kote? Sa se bagay m panse nou menm etanke lidè, nou ta sipoze mennen ankèt pou nou konnen ki sa k ap fèt nan sans sa a. Nan sa k pase a la maten an la, Ayisyen sa yo tire la maten an. Bon, kòm ou menm ou te nan zòn nan, ou te wè kòman sa pase, èske ou ka esplike nou kòman sa pase? Monchè imigrasyon yo tap ranmase moun maten an Anpi ayisyen an tap mache m pa konn si travay li te pral travay anpi li wè nèg yo lap kouri Kote lap kouri a gen yon premye nèg ki desann dèyè l lale poul vole yon baryè poul tonbe anndan kote yo vann machin nan yon ajans lale poul vole lè l paka vole li tounen anpi kote l tounen an gen 3 lòt desann dèyè l ankò anpi gen yon moun ki desann li rache zam li li tire l. Koun se misye a misye misye misye tou baza koun a yo pran yo pran misye yo mete misye koun a mwen menm lèm ale pou mal pou mande pou sa kòv avise bal la yo mwen dim bon e ti kòm la menm mwen menm si m pale m ap pran bal tou men se sèl se sèl mwen menm ki te la kòm ayisyen bon jan mwen nèg la pale a zam li twouve nan menn m tou ti kòm E la ou fon bagay entèlijan pase nèg la gentan awogan zam li gentan nan menn men ayisyen an blese grav. Wi pye a pase mwen pye a bay anpil san. Kounye a, yo chire pantalon ki te sou li a, anpi m wè yo pran twal, yo mare l, anpi yo voye l nan machin nan, y al avè l. Pèdò, gwo machin nan te la, pèdò si yo voye l nan kamyonèt la, anpi yo pa si monte avè l ankò, m pa konn ki kote y al avè l, si yo dwe al avè l lopital, m pa konnen. A, ok, yo mete l nan kamyonèt la, yo al avè l, yo chire pantalon ki te sou li a, yo mare pye a avè l, epi yo al avèk li. Men pa Ayisyen w rekonèt? Non, non, paske Ayisyen an, m pa rekonèt Ayisyen an. Ou wè yon ayisyen estil kou wè moun ki pral travay? Wi, wi. Ok, bon se konsa sa pase la, se konsa sa pase maten. Vè kilè sa te pase? Bon, m pa gad la estim pèl ou te ka nan setè di maten. Te ka nan setè di maten. Pandan ou menm wap vin travay. Ok, bon se konsa sa pase, pandan ke ayisyen an gèlè wè machin imigrasyon an, li pa gen papye, li tap fè yon defans, li vole poul antre nan yon garaj, epi mi an twò wo li pa kapab. Li retounen epi yo rale zam yo, yo tire l epi yo pran pantalon ki te sou li a yo chire, yo mare l, yo mete l nan lòt kamyonèt la, yo ale avèk li. Bon nou menm se enfòmasyon sa yo nou konnen pou le moman, nou poko konnen kisa yo fè avèk ayisyen sa a. Se pou rezon sa a nou mande otorite reskonsab yo kapab mennen envestigasyon pou yo konnen èske ayisyen sa a li menm yo mennen l nan lopital oswa èske yo jete l nan wout, kisa yo fè avèk li. Se konsa sa pase maten an nan otopista de San Isidro Blisa Oriental entrando por la antre nan famasi a plim yo pou rive lakay mwen. Moun ki te sou lè lye ki te viv bagay sa se mesye Bolo. Se Bolo youn nan moto li t nan chofè moto yo ki wè sa. Se apre kèlke minit, yo te vin di m sa mwen antanke kowòdonatè responsab zòn nan, yo te vin di m sa. Mwen te kite espas la kote m te ye a, m al wè. Lè m rive, sa te gentan fin pase. Men, pou lemoman, se enfòmasyon sa yo nou genyen. N ap rete enfòme. Nenpòt enfòmasyon n ap fè ou konnen sa pou kapab. fè sa ou depan de yo e mwen kwè mesaj la gentan pibliye e mwen kwè ke otorite responsab yo ta kapab pran de mezi avèk zak e kriminèl sa kap pase an Repiblik Dominikèn. Mèsi bokou Mesye Bolo pou konpreyansyon. Mwen te di nou maten an, m pat mizè delegasyon an nan Las Americas, li anvayi, yo pral vayi Boca Chica, yo lave Boca Chica, yo lave San Isidro, yo lave Blissa. Enben non non non sa pap rete konsa pita wap tande fè televizyon non m gentan laprès non tan kem voye nan dwazimen lontan oh nou pa chen nou pa gen reprezantan e nou pou reprezante tèt nou pou kont nou men ti kal kantevwa m ka rive a la prive Bon, m gen yon lòt videyo nan men m la kote ke lapolis apreyande 2 endividi. M pa konnen nan ki zòn dirèkteman, men m ap kite nou tande polisye a k ap poze 2 mesye sa yo kesyon. Se pa a mwa, m ta kapab di, de pwopaje sèt videyo. Nou konnen poukisa? 2 nèg sa yo sou yon moto, men gen youn ki gen yon trè pèsonaj. Li genyen yon zam sou li. Menl sanble achte zam nan. Zam nan poko gen papye. Ou fè fot wi pèsonaj. Wè m pa pase videyo a. Se tande m bay tande. Epi m fè yon ti flou l. Men ou pa ka nan laj sa a. Epi w konnen bandi anvayi tout peyi an. Lapolis malgre tou ap chache kote move grenn ye. Epi pou pran lari a avèk yon zam ilegal nan men w. M pa konnen w te kapab mete l lakay ou. Lè yon nèg vin frape pòt kay ou. Ou abrite nan yon kwen la a. Ou kenbe Joe Biden ou nan men w. Ou dil monchè kay la pou ou ouvè men ou paka gen zam ilegal la nan menw pou wap sòti nan lari avèk li kisa ou pral fè eske ou genyen yon entansyon. Polisye a mete nèg yo kouche, eske l gen rezon le menote yo epi li pran kat sitwayen an li fè fotol epi aprè Eyo chef. Ou pa double m, ou double m sou moto a. Ou double m ou gade. E ou chove dèt ou wi. E kon machin map swiv deja. E machin map swiv. Kou la nou vin double m ou vin dèt ou gade. E gad mwen m sou menm. Ok. Ok. Trè byen. Elevasyon frem. Ou pa gen pou reponn kesyon la jistis. Tade. Ban mwen, ban mwen, ban mwen papi, ban mwen pyès ou a enbesil. Maten an mwen fè yon emisyon. Yon emisyon sou moun k ap travay nan faktori yo. Y ap bay 500 goud pa jou. Y ap manje mal. Yo pa touche, y ap vann san yo. Yo pa ka dòmi paske dèfwa se a senkè di maten pou leve. Lari konn pa bon, yo oblije pran lari an. Men polisye yo, hum! Tèt chaje, polisye yo toufe manifestasyon sa a a de repriz a kout gaz lakrimojèn. Le pire, nan premye jounen an gen yon fi ki mouri. Yon fanm ansent ak ti bebe nan vant li. Sa te frape anpil moun. Nou wè jan lapolis ap. Reprime moun yo? Humm. Ebyen jodi a la a, lapolis al nan Kwadèboukè pou te kapab libere kèk espas mesye 400 mawozo yo, m ta kapab di bloke. Ebyen m p ap ba nou manti, nèg yo fè lapolis vole anba kout bal. Vole ou tande a anba kout bal. Gen yon seri de son ki vin jwenn nèg yo nan cha a, nèg yo oblije kouri. Donk, wa rann ou kont ke lanmò san jou, lè l t ap pale pou l di nèg yo se atè pou yo met pye yo, ebyen si nèg yo ta gen malè met pye yo atè, bagay la t ap rèd nan men yo. Eske nou konprann? Donk, kestyon Kwadèboukè a, kestyon 400 mawozo a, m te toujou di non sa, lapolis fè plizyè operasyon nan anpil lòt lokalite. Men fò n di tou, kote mesye 400 mawozo yo pandye a, Ebyen kote sa m ta kapab di depi lapolis pase la se pwoblèm. Ou tande tip la li menm ki t ap di depi l kwaze avè yo se raboure l ap raboure yo. Se pa pou fè elòj pou bandi ame non men jan bagay la pase a ou oblije di l konsa. Ou pa ka di fwa sa a lapolis te fè mesye 400 mawozo yo kouri. Non ou pa ka di sa paske se nèg yo ki fè lapolis vole anba bal. Brèf. Kesyon 400 mawozo a ankò li rete yon veritable mit. Yè m te fè yon emisyon pou m konpare les rues de la croix des bouquets avèk la Syrie. Se kòm si m ta kapab di w se yon zòn yo pilonnen. Nou konn sa k fè nou pa fin rann nou kont ke Croix des Bouquets sanble avèk yon zòn yo pilonnen ak drone? Se paske gen anpil kay ki rete debou toujou. Men lari an, li just rete blanch. Pèsòn moun. Yo te anonse ke jodi a tout bagay ap bloke. E tout bagay bloke. Donk, feyton Kwadèboukè ant lapolis ak 400 mawozo, feyton sa nou pa konn kilè l ap bout paske m ta kapab di chak jou genyen yon epizòd nan feyton sila.